Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nap kòmanse emisyon sa avèk yon enfòmasyon ki parèt kòm yon dram ekoute gen yon dram ki pwodwi yè se o nivo de imigrasyon nan petyon vil gen yon polisye ki gen yon zam nan men l yon manch long nan pote boure e polisye sa te vin fè paspò genyen bal ki deklannche. nan zam nan. Genyen anviwon yon mò, sa se chifr apwoksimatif, gen plizyè blese. Mwen panse ke se tris. Paske lè map gade sou yon foto map gade m wè genyen yon moun e nan blese yo, bal la prann li kraze pye l nèt mezanmi. Moun sa pap kapab mache sou pye li ankò. Donk se pral yon bout pye. Paske imedyatman zo a kraze, ou wè vyann nan depatcha, Donk pa gen anyen y ap ka fè pou moun sa ankò. Y apral ba l swen epi y ap koupe ti rès la. Kounye a ban m di nou yon bagay. Se le pwogram Biden. Se paske anpil Ayisyen vle kite peyi a pou ale nan peyi Etazini. E yo gen rezon paske a chak emisyon mwen fè, menm lè mwen menm m di ke sa kapab gen yon konsekans an retou, men se pap pou moun sa yo, se kapab pou peyi Dayiti. Men moun sa yo y al chache yon lavi miyò. Paske moun sa yo gang ap. Ba yo pwoblèm, yo bezwen kite peyi a. Gen moun nan moun k ap fè paspò jounen jodi a la ki pa ko janm manyen san dola ameriken depi yo fèt. E si moun nan gen opòtinite pou ale lotbò a la pou kapab manyen yon san dola ameriken, se anpil bagay. Donk moun yo afole pou kapab fè paspò. Se nòmal. Men ki estrikti Leta mete anplas pou kapab favorize moun sa yo fè paspò? Tande de, ban m di nou byen. Nou pa panse jounen jodi a la a, si nou te gen yon leta ki responsab, nan tout enstitisyon yo t ap depeche moun pou kapab al fè paspò. Pa egzanp, nan komisarya yo. Kòm si si w di w ap mete yon sant kote pou moun fè paspò nan chak komisarya. Deja pwoblèm nan ap rezoud. Polisye yo ap ka fè paspò yo, gen pase gen polisye la k pa gen paspò. Gen anpil moun tou k ap vini e moun yo ap konnen yo p ap ka fè dezòd. Pa egzanp, lè w pran anpil enstitisyon, paske gen yon pakèt enstitisyon nan peyi a la ki p ap mache. Ou di w ap fè paspò ladan yo. Sa te kapab fonksyone. Kounye a lòt pwoblèm ki genyen se paske gen twòp raketè, gen twòp moun pa. Paske moun ki vini nan solèy la la a, k ap boukannen. Depi a dizè jiska sizè de laprèm, li pa kapab gen aksè ak pyès sila. Poutan gen moun k ap vini a senkè aprèmidi epi l sòti a yon paspo nan men l. A non, men se grav! Mwen m panse ke nan peyi serye, moun sa yo la ki viktim yo, Leta ta dwe dedomaje yo. E polisye sa a zam nan deklannche nan men l lan tou, Ah fòl ta jwenn yon ti bagay wi. Anben wi paske ou pa kab vin nan mitan foul moun sa yo, deja moun sa yo pa reprezante danje pou ou. Polisye gen bal nan zam ni ki prè pou kapab pase a laksyon, se lè w nan Belèr, se lè w nan krache dife, se lè w nan site solèy, se lè w nan kwadèboukè, se lè w nan kanaran. Men moun ki tap fè paspò yo pa reprezante yon menas, pat sipoze gen bal ki okano. Eske nou konprann? Ben se trist, a chak fwa se de movèz imaj wap gade d'Ayiti, sa fè mal. E sa ap kontinye fè mal. Mezanmi, mwen m fè yon konsta yè, pou map gade madan. Maniga ki sou beki. Se pa grav paske gon pakèt moun nan mond lan lan ki se gwo towo e sa rive nan moman yo sou beki. Men sa plis fè m mal se paske lè madanm nan te djanm, lè madanm nan te gen moun nan moun li. Li te gen jèvrin tankou yo toujou di sa an kreyòl. Ebyen, li pa t kapab rive nan somè Leta. Jounen jodi a la, on retrouve une Mirlade Maniga ki li menm o somè de Leta men se de manyè virtyèl. Franchman, m anvi di de manyè virtyèl paske moun k ap koupe rache a li pa lòt ke Ariel. Sa fè mal pou m ap gade Mirlade Maniga ki sou yon beki y ap ede li mache. L fè ti mache wi. Men, ki sa l ka fè nan sa yo mete l fè la? Pa bliye ke delegasyon caricom nan te rive nan peyi Dayiti nan maten lendi 27 fevriye an e li te rankontre Ariel Henry. Rankont lan dewoule nan rezidans ofisyèl premye minis lan nan Musseau. Pandan sejou li nan peyi an, delegasyon an ki gen nan tèt li premye minis jamayiken an Andrew Holness, Li rankontre Haut Conseil Transition an, aktè klas politik la nan peyi Dayiti epi tou manm sosyete sivil la. Entansyon an se sansibilize aktè yo sou nesesite pou kapab chita ansanm yon mannyè pou jwenn yon solisyon ak kriz ki genyen nan peyi an depi plizyè ane. Vizit sa a fè swit ak 44 rèyinyon peyi nan caricom nan ki te fèt resaman nan Bahamas, Kote ke dosye Ayiti an, kesyon pou ta kapab voye yon fòs entènasyonal pou konbat ensekirite nan peyi an, te nan mitan diskisyon yo. Ekoute byen, m ap pran ti paragraf la pou di entansyon an se sansibilize aktè yo sou nesesite pou chita ansanm pou kapab jwenn yon solisyon ak kriz ki genyen nan peyi Dayiti depi plizyè ane. Genyen pi gwo kriz nan peyi Dayiti pou kòlye la, Se kriz ki gen a wè ak ensekirite. Dezyèm gwo kriz ki genyen, se lavichè. Ou wè de kesyon sa yo, depi yo rezoud, nou pa bezwen konn afè nèg k ap fè rara nan politik, nèg k ap chante pasi pala, nèg k ap kraze peyi a. Afè ki gade yo. Men atansyon, y a un problème paske. Kant nan yon peyi genyen enstabilite politik, li jenere tout lòt fenomèn sa yo. Tande byen sa m ap di ou a wi! Si nan yon peyi genyen enstabilite politik, l ap jenere tout pwoblèm sa yo ki se ensekirite, lavichè, tou sa. Ban m di nou yon bagay klè, san lakonplisite entènasyonal, nou genyen yon prezidan, Yon prezidan ki di lap travay pou peyi dayiti vreman. Yon prezidan ki di ke li pral pase kontra men lap pase kontra pou yo pa ba li veyikil blende yoyo kana. Tande byen wi sa map di nou an. Yon prezidan ki pat janm nan kole dèyè ak gang ki pa gen enterè nan gang. Epi prezidan sa a monte li gade byen sa peyi Salvadò ap fè li dil pral travay a limaj de Nayib Bukele le prezidan salvadoryen. Epi sa w tande a la bandi kòmanse ap pran bwa kale. Eske nou konprann? Imedyatman vin gen stabilite politik, bandi ap pran bwa, epi kounye a la se gade w ap gade w ap wè nan demen si Dye ve, lajan ameriken ap kòmanse desann. Prezidan sa a di l pral prime pwodiksyon nasyonal, paske fòk nou pwodui pou nou kapab vann yon ti kichòy kanmenm. Men, avèk gwo moun sa yo ki bò kote nou an la a, Se yo menm ki sèl mèt. Ou wè lontan, te gen 2 moun ki te plis parèt vizaj yo. Lafrans, Lèzetazini. Kounye a ou wè gon twazyèm towo ki parèt, k ap bat lestomak li, se Lekanada. Paske l ap pran sanksyon, li o kè dè evenman, li ap mande pou kapab dyaloge, e li menm dyaloge tou. Pwoblèm. Kounye a la, nou pral poze tèt nou kesyon pou nou di, ki sa rankont sa a kapab fè pou peyi a? A ki sa l pral abouti? Konbyen rankont ki fèt deja mezanmi? Kisa nou jwenn? Konbyen anons ki fèt deja? Eske yo rive? Lè map gade poum wè Andre Michel nan yon rankont. Kòman ti madanm Plato Santral la rele ansyen senatè a Edmonde Supplice Beauzile nan yon rankont. Bon se menm moun sa yo. A kisa nou pral abouti? Sou kestyon yon signe pozitif? Mwa jan dout fo. An nou swiv kòman sa te ye. Epi answit Kèlke reyaksyon. Ebyen nou gen yon reyinyon avèk reprezantan de la caricom donk kominote karayib e ayiti manb de caricom men se tout lòt yo ki vini pou eseye ede nou nou fè yon echanj avèk yo HCCTA wi HCCTA avèk yo yo poze n kesyon nou reponn kisa n ta renmen kisa yo gen pou di nou. pou peyi a e nou bay yon seten nonm de detay konsènan sekirite a. Yo te konnen tou kanmenm, yo pran enfòmasyon, yo konnen sitiyasyon peyi a e nou menm nou di yo, nou menm HCT ki sa n ap fè. Dakò? E se tou. Donk. Ki lè nou te pral pale de travay HCT yo? Non, nou pale trè pe. Sa fè 15 jou sèlman wi ke HCT a enstale ban nou tan pou nou òganize nou. Striktire nou, wè ki kote n prale men la a se te yon rankont entènasyonal donk nou oblije tande sa yo gen pou yo di nou e nou menm nou ba yo tou pwennvi nou, dakò? Men kategori sa gen pwomès ki fèt? Hein? Gen pwomès ki fèt? Pwomès teyorik. Pwomès teyorik. Pa gen, ou pa ka di gen anyen ki soti. Se t yon espas de deba e se t yon echanj denfòmasyon e ke nou zot nou fè valwa pwendvi pwendvi nou, nou konnen mwen menm m reprezante konpwomi istorik la ke nou te rankont lan, nou fè ekspoze nou jan ke n te dwe fè l. Se tou. Pwendvi nou se kisa l te ye lè te ekspoze nou? Se kisa l te ye? Bon, peyi a konnen pozisyon Bien-Aimé Arraudon e sètènman nous avons signé l'accord du 21 décembre men avèk tout pwendvi nou ladan l e nou ekspoze fè yo, reyalite a E jodi a, fòk gen yon konsansis kote tout aktè yo aksepte pou nou met tèt nou ansanm. Sètènman, gen yon akò ki siyen, nou di akò a li merite ranfòse. Jan tout moun di l, ranfòseman an se ke Premye minis la avèk lòt moun ki bò kote l yo, yo ouvri bra yo e fè apèl a lòt gwoup yo pou yo vini pou nou met tèt nou ansanm pou nou wè kòman n ap jere peyi a. Paske si blan yo ta vin fè l pou nou, yo ta fè l deja. E dayè, bon, wi te gen an gwoup, paske gwoup nou te a se te kat gwoup. E 2 rankont ki fèt separe sètènman, men genyen ki fèt an gwoup. E se ke nou di yo tou, te gon, te gen yon premyè delegasyon, te, e nou soti nan Depatman Deta, nou mont, n al nan Mezon Blanch, sot nan Mezon Blanch nou vin nan Kongrè Ameriken, Kongrè Ameriken vin nan OEA, OEA vin nan Caricom. M mande ke èske sa a se pa yon delegasyon an plis? Èske sa a pral pote solisyon? Nou ta swete gen solisyon paske nou zot n ap chèche solisyon an, sweton ke yo ede nou jwenn li. Nou konnen yo p ap ka vin ban nou solisyon, men si se ede y ap ede nou pou n jwenn li, pou n soti nan kesyon kidnaping nan, nan kesyon ensekirite, nan kesyon movèz gouvènans lan, nan kesyon enstabilite a pou n òganize eleksyon nan peyi a, sa nou tout nou konnen. Mwen pou li, m ap goumen pou li e nou di. Yo pale de reyalizasyon eleksyon pandan ane 2023 a? Yo vin rekeyi enfòmasyon. Nou pataje enfòmasyon avèk yo, nou ba yo pwendvi yo e yo tande, yo tande, yo ap chèche konprann ke yo menm y a fè rapò pa yo paske m pa pòtpawòl yo. Men yo eseye montre preyokipasyon pa rapò sa k ap pase nan peyi a. Yo tout trè preyokipe, menm jan nou menm tou nou preyokipe. Mwen menm Jochmy Jean Baptiste, m te reprezante nan delegasyon politik la, nan youn nan delegasyon politik yo, le groupe des non alignés. Bon, li kestyon ke jodi a nou gen yon kriz ki dire twòp, ki la e depi 30 an pou sèten, 20 an pou dot, 2 zan pou yon lòt gwoup. Men sa k sèten se ke nou sòm an plèn kriz e ke kriz la mande rezoud. Malerezman nan kontèks ke nou ye a, kèlkeswa jan n vire kesyon an, se yon akò politik ki ap rezoud li. Le 21 desanm gen yon premye ti pa ki fèt, gen yon akò ki siyen. Se nòmal gen de gwoup ki deside ke akò sa poko sifizan, yo pa vle patisipe ladan l. Jodi a li te kesyon pou ke nou te prezante a la delegasyon de la caricom nesesite, pou ke lòt zanmi, frè ak sè ayisyen yo rejwenn enplemantasyon akò a. Men gon bagay ki fè le tour de la kesyon, ke moun ki te siyen 21 desanm, ke moun ki pa t siyen 21 desanm, tout moun dakò ke jodi an, lavi è menase an Ayiti, legzistans imèn è menase an Ayiti, e tout moun te inanim a rekonèt, il fo, dan un delè trè kou, on asistans reyèl, on entèvansyon reyèl, d'une force militaire pour rétablir la sécurité, rétablir la vie et aller aux élections le plus bref que possible. Mwen te patisipe lan rankont lan, gen anpil lòt moun tou ki patisipe lan menm rankont lan, kòm kòlèg la sot di li. M panse la kesyon esansyèl se dabò kòman twouve yon konsansus otou de la kesyon de lensekirite an Ayiti. M kwè tout moun di l, e tout moun di l ke san sèt fòs etranjè, l ap difisil pou nou menm sèlman twouve vrèman lasekirite nesesè pou pase, pou soti don pwen pou al yon lòt pwen. Donk lan sans sa a, m kwè ke nou tout Ayisyen, kèlkeswa moun ki te reprezantan kèlkeswa sektè yo, yo dakò ke sou pwen sa a. Donk nou menm tou, kote ke nou ye a, lan akò 21 septanm nan, n ap ankouraje l, n ap enplemante l e n ap ouvè a kèlkeswa gwoup la sou kesyon sa yo, paske in the end a la fin se sekirite eleksyon pou kelkeswa moun ki gen pwojè a poul fè pwojè l la pase poul reprann Ayiti nan tout strikti li poul fè yon lòt yon lòt peyi yon nouvèl peyi. Mwen panse ke se te yon bòn rankontre e sa pèmèt ke dirijan caricom yo mye apreyande kriz la ki miltifòm e kankou yo di li reyinyon an ti jan twò kout pou yo paske yo ta renmen mye konprann toujou. E yo sur ke yo pa fin konprann reyalite a. Men yo konprann ke pwoblèm ensekirite a reyèl e ke yo mye zame pou yo fè pledwaye pou gade kòman ede Ayiti a sòti de sèt enpas. Nou wè yon kote yo fè separe, yon gwoup ap vin ak yon lòt gwoup rantre. Non, non, non, yo fè gwoup politik yo avan. Yo pran yo kòm sosyete sivil. Yo pran kèk moun, yo pa ta ka met tout, sal la pa gen plas. Sal ke y ap resevwa moun nan, je konprann sa ke vou vle di. Annou se a 21 desanm avèk Ondana. Wi, men nou gen solid ki pa ni, solid te la tou, ki pa ni Montana ni 21 desanm. Antouka, nou panse ke se toujou bon le dyalòg, ke se swa antre nou Ayisyen, ke se swa avèk avèk dè jan de lentènasyonal, de la Caricom, de l'OEA e de Nasyon Zini, pou pèmèt ke nou avanse e sòti peyi a nan sa l ye a. Senatè, bon chak fwa yo kritike nou anpil pou sa, kòm Ayisyen, nou pa janm vle chita nou tout chita pou yon blan. O, sa, sa ou pa ka di l. Ki jan ou te fè gen akò 11 septanm? Kouman ou fè genyen kò si ou pa t chita ansanm? Kouman nou te fè gen pen? Lè m te fè pen nan. Non, non, non, il faut pas dire ça. Non, non, non, il faut pas répéter ça. Il faut pas répéter ça. Il faut pas dire ça. N ap chèche li. Ou kapab di ke gen yon seri de moun, se lè blan vini sèlman yo vle chita a moun. Men nou menm, e nou pou, anpi, la grand majorité, la grand majorité, la grand majorité, m panse ke nou chita ansanm lè l nesesè e nou soti avèk de gran zakò e nou vle ke akò a ale bokou pli laj ankò nou jwenn 11 septanm, nou jwenn 25, nou jwenn 21 desanm, e n ap chèche jwenn yon bagay ki ralye tout moun otou de la sekirite pou nou kapab ale o zeleksyon. Se ki fo retni, silvouplè, mesye, dam, moun k ap tande nou yo, e nou menm k ap kesyone nou la jodi a, linanimism egziste nil pa. Menm nan yon rejim kominist, m p ap janm gen tout moun ki dakò. et sur les défis aussi, les défis économiques, les défis sociaux, les défis culturels. Donc, pour moi, les rencontres sont utiles et on continuer à faire tout en se disant, il y a un premier pas qui a été franchi, c'est le consensus du 21 décembre. Autour de ce consensus, on implémenté cadre quatre dialogue pour nous capables d'aller sous constitution, la révision constitutionnelle, pour nous aller vers les élections. le SDP, c'est le consensus du 21 décembre 2022. 22. Bon, ou konnen son rankont ki fèt a l'initiative don delegasyon de la Caricom ki te envite nou nan lojik de dyalòg. Dayè, de notre kote, nou toujou favorab a kesyon dyalòg entè-Ayisyen an. Nou rive nan rankont lan, premye bagay ke nou fè, nou di yo nou estime ke gen 2 gwoup enpòtan nan sosyete sivil la ke yo pa rankontre. Pa egzanp, gen anpil gwoup nan sektè vodou a, de gwoup trè reprezantatif, si w ap pale de sosyete sivil an Ayiti, ou pa kapab pa envite yo. De gwoup tankou KNVA, de gwoup tankou Wayòm Vodou, se de gwoup trè reprezantatif de la soyete sivil, e lè vodouyizan yo patou atravè le peyi, ou pa kapab pa envite yo. E nou di tou, gen de sektè enpòtan Yo pa envite pou sosyete sivil la, le sektè pwotestan pa egzanp, yon seri de gwo òganizasyon pwotestan ki pa envite. Nou pa kapab di fòk Ayisyen antann yo, nou pa ka di fòk nou enplike tout moun nan aplikasyon akò 21 desanm nan pou nou mete sou kote vodouyizan, pou nou mete sou kote pwotestan, pou nou mete sou kote jèn yo, pou nou mete sou kote yon seri de fanm k ap batay. atravè peyi a pou yo kapab sibveni a bezwen fanm yo. Pou nou, reprezantasyon yo fè de sosyete sivil la, se yon movèz reprezantasyon, y a de gwoup enpòtan ke yo pa envite, gen de gwoup enpòtan ke yo ekskli, e nou mande yo pou yo korije sa pwochèn fwa y ap vin fè yon misyon an Ayiti. Mentnan, le prensip ke nous avons defendu, la pozisyon politik ke nou defann nan rankont sa, li klè. Pou nou, le konsansis nasyonal du 21 desanm, ke nou siyen kòm moun ki te siyen akò 11 septanm 2021, pou nou konsansis politik sa l sifizan, e menm la kominote entènasyonal li rekonèt se yon konsansis sifizan. E se pou la premyè fwa nan istwa peyi a, ke w gen tout sektè prive a ki rantre nan yon konsansis. Pou nou, nou pa pral renegosye akò 21 desanm nan. Nou pa pral fè yon lòt akò 21 desanm. N ap kontinye e n ap travay pou nou enplike tout lòt sektè yo nan aplikasyon konsansis nasyonal 21 desanm nan. Ou konn sa sa vle di? Sa vle di yo pral fè yon konsèy elektoral, ebyen, y ap envite tout moun rantre nan pwosesis pou monte konsèy elektoral la. Mwen konnen HCT ap prepare yon table ronde sou lasekirite, daprè enfòmasyon m genyen, ebyen se pa sèlman siyatè konsansis 21 desanm nan y ap envite, y ap envite lòt gwoup ki pa siyen 21 desanm tou. E deja, konsansis 21 desanm nan li deja an aplikasyon, yo deja enstale HCT a k ap fè yon travay ekstwòdinè, yo deja konplete lakou de kasasyon, gon konsèy dè minis ki fèt, yo chwazi 8 jij pou rann lakou de kasasyon fonksyonèl, sa vle di il fo ale de lavan. Le pli enpòtan ojodwi se de kreye lè kondisyon pou nou ale nan eleksyon. Se nan eleksyon pou n ale, Tout moun ki gen bèl idewoloji, bèl pwojè, bèl fraz, se pou y al vann yo devan pèp la nan eleksyon. Pase pa gen lòt jan pou moun rive sou pouvwa jodi a si se pa atravè dè eleksyon. Men nou di kominote entènasyonal la gen yon pwoblèm enpòtan, peyi a gen yon pwoblèm sekirite e nou mande yo pou yo ede Ayiti rezoud pwoblèm sekirite a. E tout gwoup politik ki te nan rankont mwen te ye a, yo tout rekonèt peyi a gen yon pwoblèm sekirite. e nou pap kapab rezoud pwoblèm sekirite a, pwoblèm gang yo pou kont nou, alaverite se sèl gwoup Montana a ki panse ke nou pa bezwen okenn sipò pou nou rezoud pwoblèm sekirite a. De tout fason, pou nou, e le mesaj etè klè, il fo enplike tou lè zotre sektè de la vi nasyonal dan lenplemantasyon di konsansis nasyonal di 21 desanm. Se sa l ye, nou pa pral renegosye akò ankò, nou pa pral kraze HCT pou nou fè yon lòt, On ne peut pas faire ça, ce serait une plaisanterie, il faut aller vers les élections, men pou eleksyon fèt fòk gen sekirite nan peyi a. Bon, e pa mwen ki fè chwa yo, se sou pwopozisyon HCT a ke gouvènman an chwazi, dakò? E tout jij yo chwazi yo, yo te fè pati don lis de jij ke CSPJ a sètifye. Mwen konnen anpil la de yo kòm avoka, genyen m pa konnen, men se de moun trè konpetan, se de moun yo respekte. E fò n dakò tou ke gouvènman sa a, Doktè Ariel Henry ap dirije a, li gon sousi pou l mete moun kredib, moun onèt nan jistis la. Se gouvènman sa a ki te monte CSPJ a, se gouvènman sa a ki te mete Jean Joseph Lebrun prezidan kou de kasasyon, e 8 jij sa yo, gen anpil la de yo m konnen se de moun onèt, de moun kredib, gon sousi pou yo mete moun serye, moun onèt nan lajistis la, e nou felisite travay sa. De tout fason. Rankont yo nou wè yo fèt separe. Rankont sa tèmine gen yon lòt gen lòt aktè politik nou wè ki. Bon ou konnen. Chak moun ka ba vèsyon pa yo. Bon byen sur bon ou konnen ou konnen. 21 desanm Montana gen vèsyon pal epi. Non men non. Apremidi a la. Se pa sèlman 21 desanm a Montana ki te gen anndan. Te gen lòt gwoup politik, te gen konpwomi istorik, te gen konsètasyon, te gen gwoup solid. Se te vrèman yon partè enpòtan de gwoup politik ke yo sot resevwa la. De tout fason e la batay. Dwa kontinye, n ap toujou rete pasyan, n ap toujou rete fleksib, paske pwoblèm peyi a anpil, pa gen okenn gwoup ki ka regle l, rezoud li pou kont li, e n ap travay, e se pozisyon Konsansis Nasyonal 21 Desanm nan, n ap travay pou nou enplike tout lòt moun nan egzekisyon Akò 21 Desanm nan. Sa vle di ke n ap travay avèk yo, nou p ap kapab fè l pou kont nou, n ap. enplike yo nan enplemantasyon akò a, men n pa pral tounen an aryè al renegosye yon lòt akò, al fè yon lòt HCT, ce serait une plaisanterie. Il faut aller de l'avant. Nou poko konn ki ane eleksyon ka fèt nan peyi a non. Alòske, an prensip, jodi a, se vers les élections qu'il faut aller. Nan eleksyon an pou n ale wi. Men gen yon pwoblèm, gen yon pwoblèm sekirite ki anpeche nou avanse efektivman, men nou kwè tou